A jan n te di a, jeni an montre di nou ki ekip k ap chanpyon dimond nan koup dimond ki pral fèt la. E okou de koup dimond lan gen yon bagay k ap pase, yon gwo evènman k ap pase pandan koup dimond lan. Espò a montre nou l. Espri a montre nou tou, gon peyi ki bal anvayi yon lòt peyi. Jodi a, pati pokè n bezwen jwe a, eben se rena a k ap file zèl kat la. Sa m di a, li yon langay satirik, e sa k fè m di l, pase m konnen nou, ban m lanse yon bagay ki bal fèt nan 2 mwa sa yo. Gon koup du mond ki pral fèt Qatar Gon bagay kap pase nan stad E mwen k di sa Kanpe la Non map avanse toujou Frè m nan k fèk sot di m sa Map avanse toujou Ou te di m sa wi frè m Map avanse toujou Jodi a mwen menm Mwen menm tande nou Lè m di w bagay Lè l fèt nou di a e Se kounye a Men banm di sa k fè n konsa Sa k fè n pa onore Valè moun Sa k fè nou pa apresye talan moun Sa k fè n konsa Gonyen gon beninwa ki dim lova si w te ou ewopeyen ou tap milti milyonè paske ewop tap baw valè ewop tap fyè de ou men an ayiti nou telman egri nou telman jalou nou pa apresye valè moun valè tande Paske m pa gen lajan nou pa apresye m. Entre Novemb a Desanb gen yon gwo bagay. Gon bagay k ap pase nan stad. Sa se youn. E gon jwè foutbòl k ap gon pwoblèm pandan koup dimond lan. Ap gon bagay ki rive l. M wè gen de nèg ki pran foto m, yo monte entènèt, yo di m di Neyma, Messi, di Lova Tousen janm site non moun? A M pa nèg ki pote mesaj sèlman. Soti sou defen Jovenel Moïse rive sou Ariel Henry la jodi a, mande yo si m pa pote konsèy, mande yo si m pa di yo sa k pou fèt. Ou pa wè simetyè nou yo se a limaj di peyi? Toutotan nou pa. Onore ansèt nou yo. Eske nou eske nou janm chante an Funeray Desalin? Non, sa pa janm fèt. Eske nou janm fò rit finerè? Eske nou janm fò libera? Rit finerè nasyonal? Wi, pou ansèt nou yo. M toujou ap di sa, yo di m fou. Jodi a, pou n te pran endepandans, nou te vibran pil fòs e mò yo te ede nou. Mò yo te ede n goumen. Men apre endepandans lan, 200 zan apre, kisa n fè? Kisa nou janm fè? Al gade nan ki eta n kite mòn Sen Kristòf kote dè milye de moun yo t al vide a traktè. Ki seremoni e jodi a n ap voye mesaj bay lapolis la tèlman gen de polisye yo tiye avèk mati li enpòtan pou n fè yon rit finerè yon mès dè mò yon libera pou lapolis pou am polisye sa yo repoze. Paske toutotan ame polisye sa yo pa repoze, pnh la pap janm ka gon stabilite. Pnh la pap janm kapab ranpli devwa l, ranpli misyon l kòrèkteman. Donk DGLB ta sipoze fè yon mès de rekiyèm pou kò polisye yo ki t ale. Pou tout polisye sa yo. Ki tonbe. Ame sa yo ap. Pa bliye, yo mouri nan lagè. Pandan y ap goumen yo mouri. Don. Âme sa yo, yo de la nature, yap pèsekite moun, yap adobe des âmes fèb pou komèt pi gwo krim toujou. An total, lè yon nèg pran 5 nèg, ou fin touye yo met dife sou yo, ou panse sa son bagay ki fèt au hasard par hasard? Lè yon nèg wè se fanm, yon ekip medam ki nan yon machine, ou touye yo, boule yo. Kòmsi ou panse konsyans imèn nan t ap dakò sa? Ou pa wè se de nèg ki adombre, ki chevoche pa de zam ki pa repoze, k ap komèt yon pakèt krim. Jodi a peyi a mande fò nou dezanvoute peyi a. Gen de andwa tèlman krim fèt ladan yo, àm sa yo pa repoze. E sa k fè? Gen yon pawòl, o, gen yon sekrè pou m bay pèp la. Pa egzanp. Lè w tiye yon moun, lè w fizye yon moun, men gen siye kò ka fè a san moun nan ki tou cho. Tande, tande byen wi. A jo, jodi a, ou konn pwoblèm nou genyen? Lè yo di nou 9, nou menm nou di 6. Nou pa janm, nou pa janm tande. San moun nan tou cho a, gen rityèl ou ka fè nan san moun nan, asasen k touye moun nan ap pran tèt li vini. Men sepandan am nan. Paske pa bliye, l'âme humaine se trouve dans le sang. Ok? Gon sekrè pou fè nan san an. Pandan moun nan mouri atè a, san an cho, gon bagay pou fè nan san an. Asasen k tiye moun nan pote e vini. Mwen m se ti nèg andeyò m konn wè gen de moun ki fè sa yo gen yon pitit yo swa yo tiye yo rache li vini avèk yon sèvyèt li siye tout san atè a epi l antre lakay li epi sa w tande a lòbèy pete.